ak nan rès mond lan pou jounen vandredi 20 me 2022 a. Sant fasilitasyon envestisman nan tèt kole ak Laprimati onore jounen vandredi a 12 antreprenè manman k ap evolye nan divès sektè nan zafè ekonomi nan peyi Dayiti tankou kominikasyon, konstriksyon ak asenisman epi resiklaj Aktivite sa a te dewoule an prezans Premye Minis ayisyen an Ariel Henry. Ministè Komès ak Endistri reyalize jounen vandredi a yon atelye sansibilizasyon nan kad jounen entènasyonal metroloji a. Tèm ki te kenbe pou selebrasyon sa a se Metroloji nan tan nimerik la. Anpil aktè nan klas politik la an Ayiti kòmanse doute sou reyèl volonte Premye Minis Ariel Henry pou ta reyalize eleksyon epi rezoud pwoblèm ensekirite a nan peyi Dayiti, n ap gen pou n tande reyaksyon pachavòb ki soti nan pati Fanmi Lavalas ak ansyen senatè Latibonit la Youri Latortue ki li menm soti nan Ayiti An Aksyon aa. Aktyalite a sou plan entènasyonal, Grand Bretay avèk peyi Rwanda deja ap fè fas ak opozisyon 2 ajans Nasyon Zini ki kritike Plan kontwovèse 2 peyi sa yo gen pou Grand Bretay ta voye tounen nan peyi Rwanda tout moun ki antre lakay li e ki ta ap mande azil. Gerard Schroeder jwenn anpil kritik pou pwosimite li, sa vle di rapò bon zanmitay li ak prezidan peyi Larisi a, Vladimir Putin, epi refi Gerard Schroeder genyen jiskaprezan pou l kite fonksyon li nan antrepriz peyi Larisi yo. Apre desizyon peyi Lafinland ak. La Suèd pran pou entegre otan òganizasyon trete Atlantik Nò yo, peyi Larisi deja ap kreye nouvèl baz militè nan zòn fwontyè 2 peyi sa yo, se replik sa peyi Larisi bay pou elajisman otan bò fwontyè li. Vwala mesye dam pou esansyèl enfòmasyon yo nan peyi Dayiti ak nan rès mond lan pa fè wonn pòt, nap tounen pou detay. Yon lòt fwa bonjou bonswa tout moun sa depan ki kote wap gade Telescope men jounal la an detay Sant fasilitasyon envestisman nan tèt kole ak laprimati onore jounen vandredi a 12 antreprenè manman kap evolye nan divès sektè aktivite nan peyi dayiti tankou kominikasyon konstriksyon asenisman epi resiklaj. Aktivite sa a te dewoule an prezans Premye Minis ayisyen an Ariel Henry ak manm nan gouvènman l lan epi direktris Sant Fasilitasyon Envestisman an. Repòtaj Emmanuel Merina. Aktivite sila ki òganize jounen vandredi a vize ankouraje manman antreprenè yo nan peyi a ki pa sispann pote bourad atravè ansanb aktivite ekonomik y ap. ke ak ekonomi peyi Dayiti, si n ka kwè deklarasyon direktris Sant Fasilitasyon ak Envestisman an, Marie Fatima León Prophète felisite manman antreprenè sa yo ki daprè sa l fè konnen pa janm bese lè bra malgre sitiyasyon peyi a sou plan sekirite. Li te donore aujourd'hui les mamans entrepreneurs, c'est une part de vous dire au nom du CFI, bonne fête les mères. D'autre part, epi konstitiye yon repons sou nesesite pou travay pou yon meyè patisipasyon fanm yo nan metye ki rezève sèlman pou gason yo, pandan l presize rezo fanm antreprenè yo se yon pa enpòtan k ap pèmèt yo valorize sèvis ak kapasite pwodiksyon epi ranfòse prezans fanm yo nan ekonomi nasyonal la. La mise en réseau des femmes entrepreneurs est déjà un pas important dans la mutualisation de la force entrepreneuriale féminine, permettant ainsi de mieux valoriser leur offre de services et leur capacité de production, de renforcer leur présence dans le paysage économique national e de ranvèse definitivman lè diferan obstak ki frèn lelan de la patisipasyon aktif dè fam dan lefò kolektif vè le devlopman dirab. Premye Minis Ariel Henry sou bò kote pa l fè konnen aktivite sila vize mete an valè manman antreprenè yo ki soti nan diferan sektè aktivite nan ekonomi peyi a, Doktè Ariel Henry soulinye antreprenarya sektè feminen an jwe yon gwo wòl nan ogmante kwasans ekonomik epi rediksyon povrete nan peyi Dayiti. L'entrepreneuriat féminin est appelé à jouer un rôle clé dans le développement économique du pays. Il est considéré comme un pilier important dans le processus d'autonomisation des femmes. Il est également une stratégie fondamentale pour la réduction de la pauvreté et une condition essentielle au développement économique et social de notre pays. N ap soulinye aktivite sila te dewoule nan yon otèl nan kapital ayisyèn nan. Ministè Komès ak Endistri reyalize jounen vandredi a yon atelye sansibilizasyon nan kad jounen entènasyonal metroloji a. Tèm ki te kenbe pou selebrasyon sa se Metroloji nan tan nimerik la. Aplikasyon kad mezi nimerik nan endistri yo epi pou konsomatè rantre nan yon politik nimerik ki reyini tout moun epi ki fyab, se pawòl reprezantan Ministè Komès ak Endistri a, Jacky Ambroise te pwononse nan diskou li nan okazyon sa a, ann koute Jacky Ambroise. En Haïti, peut-on parler de science de la mesure? Le directeur de la Direction Contrôle et Qualité l'avait dit tout à l'heure, chacun de cadres de mesures numériques dans l'industrie et pour les consommateurs fait partie intégrante d'une transformation numérique inclusive et fiable. Tout le monde l'a L'intégration, dès le départ, des principes et des pratiques numériques dans les normes de réglementation technique est un domaine sur lequel l'OIML travaille actuellement, notamment en ce qui concerne le certificat numérique de conformité qui répond aux principes FAIR. La transformation numérique de la métrologie peut apporter de nombreux avantages à notre communauté. Elle peut ainsi accélérer les délais de commercialisation des produits et services, de l'approbation ce qui contribue à son tour à l'innovation, à l'agilité des produits et à la durabilité. Réussir la transformation numérique aura un double objectif. D'une part, nous effectuerons la transition numérique de nos activités et services et d'autre part, cela nous permettra de mettre en place Les fondements véritables du numérique pour tous les utilisateurs des données de mesure. Sou bò pa l, direktè kontwòl kalite ak pwoteksyon konsomatè yo, Willy Bien-Aimé raple direksyon l ap dirije a deja pran yon ansanm mezi pou pwoteje konsomatè yo nan sosyete ayisyèn nan. Willy Bien-Aimé ki raple mòd mezi sa yo enpòtan anpil pou garanti sekirite konsomatè ayisyen yo. Willy, bien-aimé. Le service de médiologie légale de la direction du contrôle de la qualité du ministère du commerce entreprend un ensemble d'activités, la vérification des distributeurs des pompes à essence, le contrôle des balances dans le commerce, notamment dans les supermarchés, la régulation du secteur de gaz pétrole liquéfié, toutes ces activités visent à protéger le consommateur et le citoyen contre les fausses mesures et de promouvoir des transactions commerciales équitables, réduisent les litiges fluidifie le commerce et améliore son efficacité. Ces initiatives montrent clairement que la direction du contrôle de la qualité et en même temps avec le BHN, à travers le service de métrologie, euh, qu'il soit légal ou encore industriel, se veut être aux côtés des consommateurs et s'aligne dans la stratégie du ministère du Commerce. Par contre, il nous incombe la tâche ardue de perfectionner la qualité de nos contrôles et d'étendre les vérifications métrologiques à d'autres secteurs, la santé, l'énergie, le secteur de vente de gaz, pétrole et propane, pour ne citer que cela. Des perspectives sont en cours afin de vérifier les instruments utilisés dans les hôpitaux, les cliniques, dans les aéroports, le contrôle quantitatif des la microcentres de, de vente de gaz propane, et ceci à l'échelle nationale. Enfin, un projet sur l'harmonisation Des unités de mesure sur le commerce en Haïti a été élaborée, fò n sispann ke chak moun gen ti mamit pa ou pou ap vann diri e pwa, il faudrait justement harmoniser, men malheureusement ce projet n'est pas encore financier jusqu'à présent. Ayiti Sekirite, Ansyen senatè Latibonit la Youri Latortue gen gwo dout sou volonte ekip an plas la pou rezoud pwoblèm ensekirite a malgre ti grapday ogmantasyon ki fèt sou bidjè lapolis ak lame Dayiti Pati pou nou gade anndan bidjè a, se envestisman. Eske yo mete kòb pou achte plis ekipman, plis zam, plis elikoptè, plis blende, plis jilè pa bal, plis combat boots pou inite yo? Donk, ann al gade nan kesyon envestisman. Kesyon envestisman pou lapolis la nan bidjè ki sot pase a, se 1 milya 455 milyon 970 mil 373. Sa se pou bidjè ki te la de oktòb a me a. E nouvo bidjè a, se 1 milya 650 milyon. 194 milyon 627 mil goud yo ogmante bidjè lapolis la. Kòb sa a, si w mete l an dola ameriken, li pa menm 2 milyon dola. Li pa menm kòb ke w ka achte yon elikoptè. Nan moman sa a kote w bezwen blende, ou bezwen zam, ou bezwen jile pabal, Ou bezwen dwòn? Ou bezwen bon elikoptè? Ogmantasyon pou envestisman pou lè 4 pwochen mwa jiska septanm, li mwens ke 2 milyon dola. Donk eske nou wè ke gouvènman an li gen volonte eradike kesyon sekirite a? Lame te genyen 1 milya 259 milyon 989 mil 732 goud. Yo ogmante l de 4 pwen 3 pousan. Nou sonje majò ki te pale nan lame a? Li te di si l te genyen 2 blende, si l te genyen, m pa konnen, yon elikoptè, yon cha daso, li t ap rezoud li. Yo pa menm mete kòb pou achte yon cha daso. Paske sa a pa 500 mil dola. Sa a pa 500 mil dola? Ariel Henry pa gen ankenn volonte pou reyalize eleksyon epi fè konferans nasyonal nan peyi a, tout rankont kap fèt yo vize sèlman satisfè konsomasyon entènasyonal la se pawòl ansyen senatè latibonit la Youri Latortue, ann koute l. Dokiman Ariel Henry a, nou te genyen yon rankont avèk Montana, mwen kwè ke a se nivo. Montana te klè se lè kondisyon de negosyasyon an de me pou yo te etabli avèk Ariel Henry e jisteman yo te fikse delè 15 jou yo te fikse pou yo chak bay yon papye sou jan yo wè kesyon negosyasyon an e Ariel Henry mwen ka di nan papye l la premyèman li fèmen pòt li kote ke Li pa vle pale de gouvènans, l ap pale de konsèy elektoral, l ap pale de kesyon de referandòm, alò ke peyi a jodi a, premye sa ki poze se yon tranzisyon koupe fache. Se la gouvènans. Si ke jodi a w ap gen konsèy elektoral, w ap gen referandòm, w ap gen konstitisyon, fò yo sitye a lenteryè d'une bonne gouvernance pou la sekirite, d'une bonne gouvernance ke popilasyon an ka fè konfyans, men ou pa ka kòmanse pa dè bagay ki fè ke anviwònman an pa bon pou yo mache. Kounye a ou pral fè konsèy elektoral pou ki eleksyon? Ou pral fè referandòm nan ki nan ki atmosfè de sekirite? Mwen kwè ke jodi a Ariel gon jwèt lap jwe, gen kesyon dèzamerik, reyinyon kap fèt sou kesyon somè dèzamerik, Ariel bezwen moutre li gen volonte pou l pou entènasyonal la ebyen li ap fè dè demach ke l konnen li pa vle abouti anyen paske li pa vle sede on yota de jan l ap gouvène a paske jan l ap gouvène a se on kesyon de koripsyon ki ozalantou l se on kesyon de kite kesyon sekirite sa pou satisfè alye l yo ok piske nou konnen gen anpil batay kap fèt nan nivo dalye l pou okipe espas gang yo donk mwen kwè ke jodia se sa Ariel vle Ariel pa vle vrèman negosyasyon se pou la fòm ke li t al wè Magalie Promo Denis e se pou la fòm ke l mete 3 endividi la ki di yap negosye, mwen pa kwè gen okin volonte vrèman pou negosye. Toujou sou sa ki gen pou wè ak sekirite, youn nan responsab pati Fanmi Lavalas la pa Chavòb raple jou yo ap pase, gang yo ap ogmante nan peyi Dayiti alòske Ayisyen yo pa ka mete yo dakò sou yon tranzisyon pou peyi a. Pa Chavòb swete aktè yo pran fenomèn ensekirite a kòm yon denominatè komen yon fason pou yo chita pale pou jwenn definitivman solisyon pou pwoblèm peyi a, pa chavòb. Jodi a nou pa ka antann nou sou tranzisyon ke nou te estime ki t ap bon pou peyi a. Pa kont, jou ap pase, tan ap pase, popilasyon an ap mouri grangou, gang ap pwolifere toupatou. Kisa n gen an komen jodi a nan peyi nou an? nou genyen on denominatè komen otou de lensekirite. Garry Pierre Paul Charles jodi a ap viv menm ensekirite ke mwen menm Pacha Vòb ap viv lan e menm ensekirite sa ke Djo Liliane, Pierre, Paul, Jean, Jacques ap viv tou lè jou nan lari a. Li prezante l sou diferant fòm. Gon ensekirite alimantè ki tradwi pa on grangou asid ke popilasyon an ap viv jodi a e ke y ap y ap vosifere l, y ap di nou li ke yo grangou yo pa ka kenbe ankò, sitiyasyon malouk pou yo. Gon ensekirite se bandi ak zam kap fè la lwa kap chante tou patou kap vyole pitit nou kap boule kay kap kraze e kap pran teritwa kap depataje dè teritwa yap monte sou pwopriyete moun a dwat e a gòch fenomèn ensekirite sa si nou pranl kòm denominatè komen fòk jodi a avann pale de eleksyon Fò ke gouvèneman an, òganizasyon politik yo, sosyete sivil la, sektè prive a, aktè nan vi nasyonal lan depase tout diferan yo pou yo chita otou yon tab e pèmèt ke nou adrese fenomèn sa a. Si nou eradike fenomèn sa a, n ap ka pale de pwojè davni pou peyi a don lèzeleksyon. Men pozisyon òganizasyon politik Fanmi Lavalas jodi a, Moman an rive pou nou tout nou fè yon depasman de swa, pou nou tout nou pran tab dyalòg la e pou n chita dyaloge sou yon bagay ki enpòtan pou nou chak Ayisyen ki se ensekirite a paske nou Tout nou viktim de ensekirite a. Yon lòt bò Pacha Vob raple ensekirite a deja fè moun ki nan zòn Mas yo nan depatman Lwès la kouri kite lakay yo. Pacha Vob kwè pa gen eleksyon ki posib jodi a san rezoud pwoblèm ensekirite a men tou antant ant aktè politik yo sou zafè eleksyon ki toujou mete lese frape nan mitan sosyete ayisyèn nan Pacha Vob. Jodi a ou deplase majorite popilasyon an dan lè grann zòn de lwès. Lasalin an 2018 yo fè tout moun deplase pete kouri. De vilaj de dye monte a matisan gran ravin e konsò moun yo ap kouri ap deplase fontamara y ap deplase. Ou travèse jodi a lakwadèboukè ale vè gantye e santo Tout moun ap pete kouri. Avan yè wikenn dènye ou wè se tout la plèn lan konplètman ke ap fè moun pete kouri. Nan ki kondisyon ke ou pral nan eleksyon la avèk moun yo? E il fo ke nou konprann tematik eleksyon sa ki li menm mennen tout divèjans sa nan peyi a. Se li kap divize nou depi dè zane. De 90 a 2022 ki sak divize nou kòm pèp se eleksyon. Paske nou pa janm dakò avèk eleksyon yo. Jean Bertrand Aristide si l pran 2 kou deta se paske te gen de moun ki pa t dakò avèk li e ki pa t dakò a eleksyon pa l la. So si prezidan Aristide te ka viktim de 2 kou deta an 90 lè eleksyon kòmanse, jodi a nan 2022 Jovenel Moise mouri dan kondisyon ke l mouri an, divizyon sa a ki egziste nan mitan nou gen yon pwoblèm e pwoblèm la toujou vini o nivo de eleksyon paske eleksyon ki fèt yo, yo pa reflete, yo pa reprezantatif, yo pa defini reyalite ke popilasyon an li menm ap atann lòske l vle al nan eleksyon pou ke l fè respekte vòt li a, yo pa ko respekte vòt popilasyon an. Sistèm la dèmalòg ke yo pale w de li a jodi a ke yo di w ke sistèm sa a fòk li ta odite. Gary, ou konnen ke jodi a Ayiti se sèl peyi pratikman sou latè ki pa gen yon rejis elektoral ki pwòp o Konsèy Elektoral Pwovizwa ou Pèmanan. Yo deside ke se atravè kat idantifikasyon w lan ke w elijib pou w al vote. Non! Nan tout peyi di monn. Konsèy Elektoral la louvè enskripsyon pou moun ki swete al vote. Enskripsyon sa a li gon dat douvèti, li gon dat de fèmeti. Lè yo fè fèmeti a, yo di w klèman, a dat di jou, nou gen yon milyon moun, nou gen de milyon moun, ki divize ensi sur le territoire, Aktyalite a sou plan entènasyonal ap mennen nou sou kontinan ewopeyen an kote peyi La Grand Bretay ak peyi Rwanda deja ap fè fas ak anpil kritik bò kote 2 ajans Nasyon Zini ki pa manke kritike plan kontwovèse 2 peyi sa yo genyen ki prevwa pou peyi La Grand Bretay voye tounen an Afrik nan peyi Rwanda tout moun ki ta pile sòl Grand Bretay e ki ta mande Asile, eh y bien, deux deux agences Nations Unies qui campaient en quoi quand décision ça. Hein, d'après ça, Euronews fait une S'expliquer sur la relocalisation des migrants au Rwanda, c'est ce qu'ont fait aux Nations Unies à Genève la ministre britannique de l'Intérieur et le ministre rwandais des Affaires étrangères. Ce plan s'est attiré les critiques de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. La Grande-Bretagne prévoit d'envoyer certains de ses demandeurs d'asile illégaux vers le pays africain. Nous sommes un gouvernement qui, avec nos partenaires, le gouvernement du Rwanda, trouve des solutions nouvelles et innovantes aux problèmes mondiaux. Je crains que d'autres organisations et d'autres pays ne proposent pas l'alternative. Le statu quo n'est tout simplement plus acceptable. Dès que le Royaume-Uni sera prêt à envoyer le premier groupe de demandeurs d'asile, nous serons prêts à les recevoir. Nous avons mis en place tous les mécanismes qui sont nécessaires pour que nous puissions traiter le processus de demande d'asile. Et nous travaillons également sur la logistique. Pour l'ONU, ce plan va à l'encontre des droits des réfugiés, même si les logements présentés au Rwanda sont accueillants. Sous le feu des critiques, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder prend les devants et quitte le conseil d'administration du pétrolier russe Rosneft. Proche de Vladimir Poutine, Gerhard Schröder est dans le viseur des institutions européennes et allemandes pour n'avoir pas condamné l'invasion de l'Ukraine et surtout ne pas avoir quitté ses fonctions auprès d'entreprises russes. Jeudi, le Parlement allemand lui a déjà retiré son bureau, le privant dans le même temps d'une enveloppe de 400 000 euros pour ses collaborateurs. Dans la foulée, les eurodéputés ont émis le souhait de le classer sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne. Plusieurs villes ont aussi privé celui qui a été chef du gouvernement allemand entre 1998 et 2005 de ses titres honorifiques. L'homme politique de 78 ans a porté le projet de Nord Stream 2, le gazoduc suspendu entre la Russie et l'Allemagne. Il devait entrer au conseil de surveillance de Gazprom en juin prochain. En réaction à la décision pays, la Suède et pays, Finlande prend pour intégrer autant qui c'est organisation traité Atlantique Noyo, Pays la Russie déjà mettait nouvelle base militaire dans zone frontière ligue avec pays Sayo et ONUs. Le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé ce jeudi devant les députés du Bundestag que l'Allemagne ne ménagerait pas ses efforts pour que l'Ukraine puisse repousser l'agression russe y compris en livrant des armes lourdes. Une réponse aux critiques de la classe politique et de la population qui l'accusait d'encourager l'escalade de la violence. Nous avons tous le même objectif. La Russie ne doit pas gagner la guerre. L'Ukraine doit persévérer. Si nous aidons un pays brutalement attaqué à se défendre, nous ne contribuons pas à une escalade, nous participons à repousser l'attaque et à mettre fin à la violence aussi vite que possible. Une prise de parole critiquée par l'opposition. Pour le chef de file de la CDU, Friedrich Merz, l'Allemagne n'est pas à la hauteur des enjeux. La vérité est que l'Allemagne n'a pratiquement pas délivré d'armes à l'Ukraine au cours des dernières semaines. Si Seitenwende signifie le début d'une nouvelle ère que vous avez décrite récemment dans vos discours, votre déclaration d'aujourd'hui est loin derrière ce qu'on pourrait attendre de ceux qui veulent être des artisans actifs Comme son homologue allemand, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne pourrait prendre des années. Il a proposé la création d'un bloc politique plus large qui pourrait inclure des pays comme le Royaume-Uni. Voilà, messieurs, dames, journal la cabala pour là. Anvan n chape, kite n raple w kèk nan pwen ki te fè esansyèl aktyalite a nan peyi Dayiti ak nan rès mond lan. Sant Fasilitasyon a Envestisman nan tèt kole ak Laprimati onore jounen vandredi a 12 antreprenè manman k ap evolye nan divès sektè nan zafè ekonomi nan peyi Dayiti tankou kominikasyon, konstriksyon ak asenisman epi resiklaj Aktivite sa a te dewoule an prezans Premye Minis ayisyen an Ariel Henry. Ministè Komès ak Endistri reyalize jounen vandredi a yon atelye sansibilizasyon nan kad jounen entènasyonal metroloji a. Tèm ki te kenbe pou selebrasyon sa a se Metroloji nan tan nimerik la. Anpil aktè nan klas politik la an Ayiti kòmanse doute sou reyèl volonte Premye Minis Ariel Henry pou ta reyalize eleksyon epi rezoud pwoblèm ensekirite a nan peyi Dayiti, n ap gen pou n tande reyaksyon pachavòb ki soti nan pati Fanmi Lavalas ak ansyen senatè Latibonit la Youri Latortue ki li menm soti nan Ayiti An Aksyon aa. Aktyalite a sou plan entènasyonal, Grand Bretay avèk peyi Rwanda deja ap fè fas ak opozisyon 2 ajans Nasyon Zini ki kritike Plan kontwovèse 2 peyi sa yo gen pou Grand Bretay ta voye tounen nan peyi Rwanda tout moun ki antre lakay li e ki ta ap mande azil. Gerard Schroeder jwenn anpil kritik pou pwosimite li, sa vle di rapò bon zanmitay li ak prezidan peyi Larisi a, Vladimir Putin, epi refi Gerard Schroeder genyen jiskaprezan pou l kite fonksyon li nan antrepriz peyi Larisi yo. Apre desizyon peyi Lafinland ak. La Suède pran pou entegre otan Òganizasyon Trete Atlantik Nò yo Peyi Larisi deja ap kreye nouvèl baz militè nan zòn fwontyè 2 peyi sa yo Se replik sa peyi Larisi bay pou elajisman otan bò fwontyè li. Vwala pou esansyèl enfòmasyon yo pou jounen vandredi 20 me 2022 a. Mesi paske w te fè Telescope konfyans pou enfòme w nou chape ak espwa n ap kwaze w lendi.